Depi dimanch nèg sa yo kole nan moundam mandem sam gen nan moundam pou nèg sa yo manje nèg sa yo kole nan moundam depi dimanch epi sak pase mwen menm yo vin fè teyat yo mpa okipe yo yo vini nan dimanch mfè kèk kout bal avè yo ki pi piti mfè kèk kout bal mteke kèk grenn bal avè yo ou konprann bay mwen nèg yo yo pa fè bra pou di yo pa fè bra mpoze tèt fwèt mpa okipe yo. Epi, nan lendi, nèg sa yo vini lakay mwen la, se pa de bal nèg sa yo pete. Menm moun ta raz pè, m pa benyen pale w. Menm moun ta raz pè, m pa benyen di w pou moun ki nan antouraj swadi Grenie, Piron, Tomasen, epi Oberi, a, tout moun kote, tout kote nèt pè. Tout anviwon an nèt pè. Mwen menm poze tèt frèt m di tout nèg mwen kè kal. Pa pete yon bal. Si yo vle, ya vin pran m nan pisin mwen anlè a. M gon pisin anlè a, m di nou sa deja. Si yo vle, ya vin pran m nan pisin mwen anlè a. An lè m di nou pisin nan, e pa nenpòt pisin non. Anprann? E sa m te di yo. M di yo si yo vle, ya vin pran m nan pisin mwen. M di tout nèg poze, kè kal. Epi sa k pase nèg yo menm? Yo leve maten an la. Yo leve maten an la byen bonè. Yo chwazi atake m. Pou ki sa yo mouri la si yo mouri? M pa ba nou manti. Yo mouri pou lajan gran nèg. E m di nou sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Paske nèg sa yo pa ofri nou anyen. Ke mouri pou n al mouri nou menm ti jèn. E sa kè nan kou si gon moun ki plenyen de lanmò nèg sa yo, gade map di langèt manmanl langèt manmanl ankò. Paske yo visye, yo sipoze sispann sistèm visye sa. E paske yo moutre yo twò visye k fè gran nèg ka itilize yo malman. Pou yap, menm yo menm ankò yap detwi pwòp frè yo. Konprann, tande gen nèg kap mande pou kadav. Rejwenn mwen pou kadav la si nou bezwen kadav la. Anvan nan bezwen m kite yo la pou nou. Anvan nou tande nan mande pou kadav. Rejwenn mwen pou kadav la. Pou kadav yo. Ay se m te di nou. M di nou sa deja. Rezita. Lajan gran nèg se kadav. Paske yon. Gade. Paske se nèg yo enbesil a mò. Mesye yon eta de ti jèn ki chaje avni. Mwen ta de si jèf vin chaje avni ou Gade yon pèsonaj Yon pèsonaj Swa dizon di n tande k rele Toto avèk yon pakèt lòt gran nèg anlè a Gen senatè Depite Mwen ta de lòt gran nèg anlè ankò M pral devwale yo wi mèt poze yo m ap vini sou yo M konn non tout Pou wè se pou moun sa yo ap vin mouri Pandan w jèn ou plen avni Poukisa pou bouda monnen. Gade te mete bout sak la ou ka leve. Ou te ka leve bout sak la menn. Pou viv menn pou jere madanm ou pitit ou menn. Yo pa fèl non. Ay di lè yo tande 20 mil dola ayisyen 30 mil dola ayisyen yo panse kòb sa pa kòb mesye poze nou. Depi lè sa nap fèt kare mouri nap re mouri re mouri ankò. Ay ou wè nou nou pa kanpe nan bon bò a. Lèm di nou pa kanpe nan bon bò a nou pa kanpe. nan bò kap lite pou pèp la, bò kap defann pèp la. Nou kanpe nan bò gran nèg yo, sa vle di nèg kap kraze peyi yo, vye revolisyonè santi kaka yo, e nèg sa yo, e nan bò nèg sa yo n kanpe. Ou konprann? E nan bò nèg sa yo n kanpe. Epi gade, tout moun nèt leve kanpe. Ou konprann? Pitit nou nan grangou, pitit nou pa ka al lekòl. Ou konprann? Tout moun nan grangou, gaz, lavi chè nan mouda tout moun. Ou konprann? Yo pa vle nou revòlte. Lè n ap revòlte, yo ban nou revolisyonè santi kaka, revolisyonè santi chen ki pou kanpe pou ban nou bal. An n revòlte, an n kanpe, an n kanpe pou n batay kont nèg sa yo, tande. Si e pa sa, pita ap pi tris. Moun Taraz, laplipa ladan yo, m konnen anpil. k ap envesti kont nou menm moun FESA pou yo detwi nou pou yo jwenn enterè yo. Gen anpil moun m konnen. Yo gen tan ba yo pòsyon pa yo. Gen gran nèg nan Taraz, yo gen tan ba yo pòsyon pa yo nan FESA. Gen senatè, yo gen tan ba yo pòsyon pa yo nan FESA. Gen depite, yo gen tan ba yo pòsyon pa yo nan FESA. Gen anpil lòt moun toujou, anpil lòt gran nèg. k ap viv nan Taraz. M konnen nou gentan gen patisipasyon pa nou yo ofri nou nan FESA nou menm n ap envesti kont moun FESA pou detwi moun FESA espesyalman nou menm ki se revolisyonè pou n kanpe kont sistèm boujwazi k toujou ap vòlè tè moun nan peyi a. Espesyalman Toto, nou menm nou kanpe anfas li a tout lòt boujwazi santi kri parèy li yo, nou kanpe anfas li pou n di sa pap pase paske li lè li tan pou tout moun revòlte paske nèg sa yo pa sèl yo k pitit Bondye sou latè ni e pa sèl yo k pitit Desalin sou latè Poukisa tout byen Sou la tè si an ayiti se pou yo. Nèg la pran de boutilye jis arive a kafou nan tèt mòn li an tout se pou li. Fanmi kiyès ou te ye? Fanmi Desalin ou te ye Toto? Osinon fè m konnen fanmi kiyès ou te ye? E tout gran nèg sa yo m di nou byen m konnen nou wi. M konnen nou wi. M konnen tout sa ki envesti yo pou sa rive. E se byen konte mal kalkile. Sa pap rive, li pap janm rive ditou. E menm gen pou m avili nou, m ap avili nou nan semèn nan la k ap vini an. Nan jou yo la m ap avili nou. M pap pran tan avè nou. Bann gran nèg fòse. Konprann? Espesyalman. Minis lan ki reskonsab aprè lanmò Jovenel Moise. M pa wè anyen w fè. Ou di w ap travay, pa vre? M pa wè anyen w fè. Paske si w t ap travay, nèg sa yo te sipoze mare yo. Bon, m konnen e menm alkolik nou yo ye. Nou kanpe avè yo pou yo souse san pèp la. Paske nou menm nou pa ka defann. E dal masisi nou ye. E espesyalman tou, chèf de lapolis la. M konnen reyinyon te vin fè nan taraz la a tout vòlè parèy yo swadizan di m tande nou ki se revolisyonè yo nou abiye yo nou abiye yo pou vin kraze moun fesa pou vin kraze pèp la e m pap ba nou manti n ap jwenn n ap rejwenn n ap rejwenn ankò swadizan di tou. Nèg mwen tande ki se revolisyonè yo, ki di y ap defann, m pa wè sa n ap defann nan nou menm. Ase mwen e defann n ap defann boujwazi yo, sa k te pi rich yo e nou y ap defann. Bann ti bandi san sal, bann ti bandi fòse. E pa sa k fè yon revolisyonè. Yon revolisyonè se lè w ap kanpe kont yon sistèm ki pa bon pou peyi w. Kanmenm depi w pa la nou ap site men wè li Nou te mèt mouri n re mouri ankò nou nou pap janm site n ap nou nou ap toujou site kòm sansal kòm ti kraz kòm ti krazèt peyi kòm bon bon kòm ti vakabon Nou pap janm ka yon revolisyonè vrèman vre Ayy nou menm n ap revòlte n ap revòlte se pou gran nèg Nou pa revòlte pou malerèz Gadon peyi la k ap boul k ap gad yon peyi gad jan peyi a ye a la. Peyi a la an boulvès. E espesyalman pou moun ki pa ka manje yo, lavi chè ap ogmante. Bon, nou pa ka jwenn gaz nan peyi pou n fonksyone, kòman sa se fè? Pa gen nou youn ki kanpe swadizan di m tande nou se revolisyonè. Kisa nou fè pou sa? Bon okontrè sa k ap manifeste yo pou lavi chè, pou gaz, Pou timoun yo k paka al lekòl, men w lekòl pral ouvri la. M pa wè kanpe n kanpe pou n di n ap revòlte non. Kisa nou fè pou n soti revolisyonè devan je pèp sa? Si pèp sa pa wè nan je l, li pou l di l pa wè nan je l. Netwaye je l, pase dlo nan je l, netwaye je l pou l kanpe. Pou l leve kanpe epi pou sa k ka goumen goumen pou n leve kont sistèm sa. Wè si se pa sa? Nou menm nap fini pa peri. Ou wè nap toujou pa ka manje. Nap toujou pa ka jwenn sa n bezwen pou n fonksyone. Bann gran nèg fòse sa yo. E avè yo nou kanpe. Pèp ayisyen kale je w. Li lè li tan pou n revòlte. E pa nou k pi mal. Kòman e nou k gen plis kritik. Nèg yo fè n pase pou moun ki pi mal. sou latè pandan nou menm nou konnen nou gen bon kè nou menm nou gen bon kè e nou menm nou goumen nou goumen nou goumen pou nou kote nou ye a kot travay Desalin te fè a kot travay lòt lòt ewo yo te fè yo kote yo kote yo kote yo travay sa yo pa sanba pye. Ey chef de la police la m tande nap tankou nap voye moute anpil jounalis gentan ap voye moute nou te voye yon eta de nèg nan misyon nou manti nou re manti ankò se bandi abiye nou voye vin la. Bandi abiye nou voye vin la vin tiye moun. Nou ba yo inifòm. E tout sa k ap pase, kèlkeswa kote li a, nan Karaz, Tomasen. M konn tout sa k ap pase nèt. E lè w wè m fè silans mwen, e pa pè m pè moun pou sa. M se nèg m toujou batay pou, m vle batay pou rezon m, m ap toujou batay pou rezon m. M pa vle moun krimine m mal, menm lè m konnen n ap toujou trete m mal wi. Men, sèjousi m wè nou fè twòp ase. Nou pral jije m mal. Nou pral jije m mal anpil. Paske nou menm nou p ap fè peyi. Espesyalman. Swa dizan dim tande minis. Minis ki ranplase Jovenel Moïse la. Ou pap fè travay ou. Si w tap fè travay ou tap gentan mare vòlè sa ki rele Toto a tout. Vye vòlè parèy li yo. Epa sipòte ou tap sipòte la tout. Vye gang vye gang yo. Pou vin tiye popilasyon. Ariel Henry menm. Ariel Henry. Li lè li tan pou si wap fon bagay serye pou fon bagay serye. Retire w nan lis esklavaj la. Retire w nan lis masisi yo. Retire w nan lis sa yo. Aye, li lè li tan pou n goumen pou n fè yon peyi. E pa nou k pi mal. Kòman fè nou k jwenn plis kritik? E nou k bay endepandans? Koman fè dwa nou paka respekte. Hey mesye bann san sal pran san nou tande bann san sal bann gran nèg san sal bann boujwa fòse kite peyi a mache tande li lè li tan pou nou fon peyi. Bay bay bay bay bay yon chans a timoun kap vin demen yo a jenès la bay yon chans se pa nan tafya sigarèt pou yo ye se pa nan dròg nan alkòl pou yo ye bay yon chans pou yo vini tou jan te devni an jan nou vin sa nou vin ye a son manman ki te fè nou ki fè nou vin sa nou ye a yo menm tou yo ka devni menm moun nan tou Bay yon chans. Epi medya yo. Jounalis kap pale sa yo pa konnen yo. Pale, pale, pale sa k enpòtan. E m poko janm tande nou, nou di nou son gran nèg, nou di nou son senatè, nou di nou son yon depite, e nou konnen ki ap fè sa k mal. Nou pa janm fè sa. Se nou menm menm ki koz peyi a ap kraze konsa menm. E nou menm ki koz peyi ap kraze konsa. Paske nou la pou nou pale nan zafè malere, e nou gentan konnen e chèk nou ap vini, gen bagay nou pap pale, e yo gentan peye nou pou nou pa pale yo. E mwen menm tou m pa vin pou m pale anpil avè nou twòp non. Mwen menm e de mo m te vin krache avè nou. A tout gran nèg fòse nou yo, bann jounalis ti visye. Li lè li tan pou n fè yon peyi. Kanpe pou n fè yon peyi. Pa voye vant nou, pa voye moute. Gade 3 polisye, ki 3 polisye sa yo? Yo voye 3 gang vin mouri la. Yo voye 3 gang vin mouri la. 3 polisye, ki sa yo ye? Konprann? Gade kote nou ye nan tèt monn nou an, nou pa anvi nan mètde moun. Depi anvan yè nèg sa yo ap anmètde nou. Malgre depi yè y ap tire, nou pa janm fè yon bal avè yo. Depi dimanch, nèg yo kòmanse avè nou. Yè, y ap tire, yo fè jounen an ap tire, nou pa okipe youn. Epi, maten an yo vin leve nan kò nou la. Epi m tande 300 zave mouri, m tande jounalis ap voye vant yo, m tande 3 polisye. Gade! Al lave mounda nou mòn bato tande! Al lave mounda nou bann mòn bato. Bann tchoul gran nèg. Sa ki idantifye nèg sa yo e polisye yo e. M pa wè batch, m pa wè anyen. M pa wè kat yo ki sa yo ye revolisye yo ye al lave mounda nou mòn bato tande kote nèg sa yo jwenn zam sa yo polisye polis gen zam sa yo HKG 3 M 14 modifye kote kote kote la polis jwenn a zam sa yo hein de kòm nou vin ranpli baz mwen m di nou mèsi e mèsi ankò. E sa m te gen yo, nou genlè te wè yo twò piti pou mwen, nou mete, nou miltipliye m. M di nou mèsi e mèsi ankò. Epi, pèp ayisyen an leve kanpe, leve kanpe pou n fè peyi a mache pou pitit nou demen pou yo pa p soufri menm jan ke wè tout, menm jan w wè tout ti jèn lage nan manyen zam. Paske yo vin, yo vin, yo vin ba nou zam nan e kòmsi e metye nou li. E yon metye l ye pou nou. El pap janm sa. Ae gen anpil neg ki nan manyen zam. Se sikonstans. Se problem lavi. Pa gen dirijan. Paske dirijan an Ayiti yo se sa yo bay. Gran neg peyi m yo se sa yo bay. Se de yo pou n viv, se de yo pou n fonksyone. E sa yo bay. Konprann m? Lè m ap analize m wè neg sa yo. Nèg sa yo pa vle wè ti jèn an Ayiti menm. Se detwi yo bezwen tiye, detwi tout ti jèn an Ayiti. Epi yo menm pou yo pran peyi yo pou yo bay sanzave parèy yo, m pa konnen si lòt nasyon ou pa. Pou yo pran tout peyi yo pou kò yo. Kibò? Enben Desalin m wè, Desalin, Desalin li menm, poukisa l te batay la? Ap toujou ka gon Desalin nan peyi a toujou tande. Epi m pat vin pou m rete twòp avè nou jan m te di nou an li deja. Ann leve kanpe, ann leve kanpe. Pou peyi a mache, ou konprann, pou tout moun vin vizit, pou tout moun fonksyone nòmal, e pou touris vin vizite peyi a, ou konprann, pou tout moun bay, tout moun ap fonksyone nan nòmalite yo. Swadizon dijaspora. Dyaspora yo pou retounen lakay yo, man tout moun ki te aletranje, vin konstwi nan peyi nou pou nou fè peyi nou bèl, epi tout moun fonksyone nan nòmalite yo. Epi n ap di, aba tout boujwa fòse, tout boujwa vòlè, tout boujwa visye. Nap rele a ba yo tout. M di nou sa tou wi, vòlè nan taraj yo, senatè yo, depite yo, map avili nou, m pral avili nou la talè konsa m pral avili nou. M pral avili nou. E nou kap envesti lajan yo gentan ba nou pòsyon tè nou nan Fesa, e sak fè nap envesti lajan an m pral avili nou. M tande polisye, ki bò polisye sa? Epa la. Kote kote pyès yo m pa wè anyen. On dal bandi vye bandi sal. Frè kanson yo. Ayisyen ann leve kanpe tande ann leve kanpe. Ann leve kanpe. M di nou mèsi e mèsi ankò. M pat vin pou m twò rete avè nou. Anvan nou son ti tan m te vin Pataje yon ti kelke mo avè nou. Pou nou di nou mèsi epi kouraj. N ap kenbe, n ap kenbe. Jiskaske nou kaba tout vye sistèm yo nèt an jeneral.